Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou pral pale sou 4 dosye la voice note de Luckson nan baz gran grif nan savyen nap fè yon ti pale tou sou ka yon polisye ki deside li menm reponn ti lapli si anpil polisye deside rete anpe diskrè pa rapò ak deklarasyon ti lapli fè kòm kwa anpil nan yo konn ap mandel li konn peye kay pou yo ebyen Polisye sa nan kafou fèy li sòti nan silans li, li di moun yo evite matrakaj. Genyen ti wowo, yon bandi ki tonbe o nivo de Belèr, men genyen yon premye eleman enfòmasyon ki fè kwè ke se lapolis ki ta touye misye. Ekoute, rèste avèk nou pou kapab konnen kòman ti wowo fè tonbe. E pi genyen yon ti bout videyo m ta kapab di de kèlke segond, une trantèn de segond byen sur, se pou la premyè fwa li. m ta kapab di pran la pawòl san zezite sou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Son non Patrick Monsignac, pdg Radio Télé Caraïbes. Reste avèk nou, on va revenir dans quelques secondes. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL Prod. Nan RL Prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn pa w la RL prod. RL prod, se la chèn du moman. Enfòmasyon yo anpil vre. Ba wi se sa. Nap kòmanse avèk sitwayen sa. Regarde byen ce jeune homme ki li menm nan foto sa. Mais c'est quand il etait petit. Ti Roro ki te Nan NJS li te nan yon video aparaman e mizik la rele enbesil ebyen on a pu imòtalize se pti moman epi nou vini avèk foto sa pou ou ebyen pou kapab wè kiyès ki ti wo a ebyen se yon ti jèn e on ti tan aprè misye vin nan baz belè tande byen sa m pral di nou an genyen yon ti dokimantè ki dire 14 minit e 38. Seconde. Kote se Christmas List ki li menm reyalize dokimantè sila avèk Ti Roro. Ti Roro se te dezyèm chèf de gang nan youn nan baz nan Belè ki anba kontwòl Dèdè. Tande byen wi sa m ap di nou an. Il se fait appeler L'homme Tatou paske misye gen anpil tatou sou kò l. Si w te gen chans gade dokimantè sila, t ap wè ti Roro ki montre kote l rete, k ap montre kòman nèg lòt baz yo ki an konfli avèk yo ap pete bal, ebyen yo tire nan zòn nan. Men brèf, fò n di ke ti Roro, dokimantè sa a, toune a Pòtoprens sa fè youn ou de mwa, men videyo a poste sa fè yon mwa anviwon. Ti Roro vin dezyèm chèf, men ti Roro pòte pa sa n ta kapab rele lanbisyon. Konn tande lè yo di yon nèg gwo li li, sa vle di si misye ansanm avèk yon nèg yo ba w bagay fòk yo ba li tou. Men Ti Roro pran kontwòl anpil ti zòn paske tout kote zòn Nino Sèl te ye an tout blòk sa yo se misye ki te konn kontwole la. O pwen ke gen anpil nèg ki te pou vini nan zòn sila se Ti Roro pou w rele, se avè l pou w rankontre. Kounya la genyen yon enstitisyon oubyen yon magazen ki nan blòk sila pa twò lwen byen si. Magazen sila peye Dèdè pou l kapab gen kontwòl espas sila. Sa vle di pou l kab toujou vin mennen aktivite l. Ebyen, pandan lajan sa tonbe, Ti Roro al fè diskisyon pou l jwenn lajan pa l. Depi lè sa vin genyen yon zizani, genyen yon animozite. Kounye a m pral ba nou detay. Men avan m ba nou sa tande byen. Lè yon nèg ou se ajanten. Ou vin nan yon baz, premye bagay yo fè yo veye w. Pa egzanp si mwen menm la, non m pap mete madichon sa sou tèt mwen. Si yon nèg ki gen move entansyon l al nan yon baz, li fèk antre nan baz la, ebyen y ap pran anpil tan, yo kapab menm pran yon mwa y ap veye w, y ap dezame w, yo pap kite w mache a zam. Epi tout kote yo ye, donk, euh. yo pap kite w gen aksè ak zam nan, yo kapab petèt kite w pote l, men nan moman pou yo gen kontwòl ou, se ou k ap mache devan. Donk, yon pakèt kalkil. Lè yo fin genyen konfyans ou, se lè sa a, yo pral kite w pote zam. Gen nèg ki konn al nan baz pou fè misyon, lè yo pa ka fè misyon an, yo oblije tounen paske jan yo jere yo a, Ebyen yo poko fin fè yo konfyans ase. E sak fè w wè nan epòk bagay Bagdad wi operasyon Bagdad genyen yon polisye ki enfiltre yon baz se te fò nasyonal. Lè misye rive nan baz la misye antre misye fè gwo misyon wi nèg sa. Misye fè cheve l bwed bagay sa yo an bleng bleng misye antre nan baz la misye fimen bòz a nèg yo tout bagay men nèg yo fè prèske yon mwa Yo pa fè misye konfyans. Jou yo pral fè misye konfyans lan se jou sa misye pral tire yon kenzèn dòm. Misye toujou gen 2 9 milimèt. Misye antre, li di nèg yo di bon mesye, tout nèg ap depoze zam yo, epi misye depoze zam pa l la. Men misye gen yon lòt bagay sou li. Pandan nèg yo anndan an, nan festen, epi misye di mesye, se dènye jou pa nou wi. Alò gon pawòl Dèdè toujou ap di depi w anpeche l manje li menm li anpeche w vous connaissez le reste. Jedi a pandan pote boure nèg Fantom 509 ansanm avèk lapolis Ti Roro sou plas yon gwoup nèg parèt yo pran Ti Roro yo pete tèt Ti Roro yo mete Ti Roro atè te gen yon pakèt karkas televizyon fatra ebyen yo mete yo sou Ti Roro epi dife. Se konsa lavi ti Roro pase. Donk, gen anpil moun ki di ke se operasyon lapolis t al mennen, se nan echanj de tir ti Roro tonbe. M pa fin sur nan enfòmasyon sila. Sa m kab kwè a, se li m ba nou. E nou mèt kwè ladan li. Men kòman ti Roro tonbe. Mwen pral fè nou tande poukò li la voice Luckson. nan Savyen. Paske dènyeman la a fò m di nou ke moun Ti Rivyè te pete kouri. Pandan moun yo pete kouri, ebyen moun yo konprann ke nèg Savyen yo pral anvayi yo. Paske se menm jou sa a m kwè genyen 6 polisye yo menm ki tonbe nan kad batay la. Par le fèt ke nèg yo t ap fete, nèg yo pran anpil zam, Epi nèg ap pete bal, nèg yo pran lari. Donk tout moun konprann ke nèg yo pral mete tèt Ti Rivyè. Sa w tande a la a, kouri, deblozay menm polisye ki te komisarya Ti Rivyè. Epi yon ti tan aprè, Luckson pran lapawòl pou l di moun yo, Garde vos calmes! Koute sa. Depi nou tande vwa sa a, nou gentan konn kiyès kap pale. Sa e chèf Luckson. Ya e e e e. Moun Swiv yè bò nouvèl nap kouri poutèt yo di men nèg sa a vyen ap monte nan bouk. Moun yo m di nou sa m di nou an gras, nou pa bezwen kouri pou okenn nèg sa a vyen la e nèg sa a pa la pou yo fè moun nan bouk Tiviyè mal ankò. Li pa la pou nou fè okenn moun nan bouk Tiviyè mal ni nan seksyon kominal yo. Nou pa la pou nou fè sa ok. Nou pa bezwen pè. M panse si nou ta gen espwa, se espwa nou menm pou nou ta gen paske se yon fòs nou ye nan Latibonit la pou nou. Nou pa bezwen pè. Nou pa bezwen pè pou okenn moun k ap voye moute k ap di wi nou pral kraze bouk lan oubyen n ap moute ti rivyè pa rapò pwoche ba nan komisarya. Nou pa bezwen pè, nou pa bezwen gen pè sekretid. Sèlman map mande nou pou nou fè timoun yo kontinye al lekòl, ni pwofesè ni direktris, ni matmwazèl yo, ni direktè yo, pou nou met tèt nou an plas pou nou kontinye ee timoun yo lekòl, ni paran yo tou, nou mnmre nou an gras, nou mèt voye tout timoun yo lekòl, nou pa bezwen gen pyès ekritid pou nou di wi ee nèg Savyen oubyen nèg Palmis oubyen nèg ee Ponlika ap moute nan bouk la al fè dezòd, ee mba nou aksè deja, nou pwazon nèg, kit nèg Savyen, kit nèg ee Palmis. Lapi sove leve tèg yo nan mitan an, kou bal ap fèt, kou bal ap fèt epi nèg yo mande ranfò. Lè nou travèse, e 2 kan k ap goumen, pandan 2 kan ap goumen, ou konprann? E lapolis yo t ap goumen avè nou, epi ati goumen jwèt li, nèg yo y ap pete bal sou nou, epi apou di se konsa nèg yo kache n al kache pou nou, pou nou, pou nou, pou nou veye nèg yo pou nou tire yo. Kòmsi se afwontman bal k ap fèt, afwontman bal ap fèt, kou bal ap kwaze a bal epi. Son rèl ap rele kap tonbe. Bagay konsa li ou konprann, fòk bagay ki nan janl pase a nou pa bezwen okenn kri kritib pa rapò de sak pase a tou ou konprann nou pa gen problèm avèk pyès moun pyès moun pyès moun e menm nèg menm polisye yo tou nou pa gen problèm avè yo se yo ki gen problèm avè nou ou konprann se yo ki gen problèm avè nou epi lè a konnen depi pal la pati an danje menm si mwen m pa soti fasil fòm met pyem deyò nou konprann nou pa di okenn enkretid. Depi moun ki nan komin Tirè Latibonit, men Lyankou tou, Lyankou, nou pa di ki pyès kè kase, Lyankou, Ponsonde, Mowo, ou konprann, nou pa di. Lapli pale, pa vre? Nou tande voice Ti Lapli a, gen anpil moun ki bat bravo lakontantman pou fason Ti Lapli pale paske li pale reel, paske li pale reyèl, li di verite. Eske nou konprann? Epi, par le fait que ti lapli pale, men ekoute gen bagay li di, sa pral sanble ak sa n ta kapab rele yon sòt de, kòman m ta kapab di sa nan bon tèm? Pa egzanp, lè w, ou s on mechan epi w vle fè tèt ou pase pou yon moun de byen. Pa egzanp, nan deklarasyon li fè konsènan Kafoufèy, kòm kwa de polisye ki yo menm ta touye 7 moun Gran Ravin, ebyen, polisye yo reponn. Yo di ti lapli. Se bouyay l ap kreye. Ti Lapli pa bezwen anlize l nan lojik sila kreye bouyay la paske yo menm yo konprann jwèt la. Donk Ti Lapli mèt fè silans. E nèg yo di Ti Lapli si l vle yon bagay ebyen yo menm yo vle l tou men jwèt l ap fè a yo konprann li. E polisye sa li menm te pran kouraj li ak de bra pou voye voice sa ki pral parèt trè viral sou rezo sosyo. Nou salye tout moun. Nou salye rezo a, nou salye tout moun nèt an jeneral. Lapli, ou sot voye yon voice la, nou tande l byen. Men yon sèl bagay ou konnen, chèf pa pale anpil. Malad ou soufri a, se li pou di doktè a. Nou menm polisye kawoufèy, nou toujou asime responsablite nou. Ou sot voye yon voice la ou di ke nou tiye 7 jèn fi gran ravin ki inosan yo pa gen zam nan men yo. Bon jiska prezan tout moun nan popilasyon an konstate avè nou e yo wè ke pa gen kenn mòg ki resevwa kenn jèn fi k mouri e depi ki lè peyi a konn rapid konsa yo konn abitye fè konsta nan yon zòn pou yo wè yon moun mouri epi yo pran li al nan mòg avè l. Ok, pwoblèm ou se paske nou bloke sikui kidnaping nan, nou bloke sikui detounen kamyon an swit avèk dega w te fè nan Kafoufèy, ou tiye 2 polisye an fonksyon, polisye mouri, pastè pran bal, dam misyonè pran bal, lòt moun mouri ankò, Nou rete n poze nan blòk nou. Sèlman nou jere blòk nou. Nou jere sitiyasyon nou. On pakèt moun mouri, nou pa janm di w ni monte ni desann. Nou poze nan patiraj nou. Sèlman nou bloke aks yo, on fason pou kamyon pa detounen, on fason pou lè kidnaping fèt, pou l pa pase nan zòn nou. Se yon bagay ki senp. E pèp Kafoufèy sèlman gen pou rete konfyan. Nou jis gen pou n rete kanpe dèyè responsablite pa nou an paske nou menm nou gen responsablite pa nou nou pran. E nou konnen polisye Kafoufèy toujou prè pou kanpe avè nou. Sèlman sa n mande pèp Kafoufèy. Kòm mwen menm m konnen w gen kran, lapli, gen yon seri polisye ou di ki konn vin mande w èd. Ki konn vin mande w kòb pou peye kay, kòb pou yo achte manje, met kran, endekse yo, di kiyès yo ye. Epi nou menm si gon desizyon nap pran pou nou pran l. Si lapolis gon desizyon lap pran pou l pran l. Si enspeksyon jeneral gon desizyon lap pran pou l pran l. Se pa nèk rete di gen polisye kafou fèy ki konn vin mande w Epi ou kanpe dèyè l. Non, li pa konsa. Di men kiyès ki konn vin fè l la, epi nou menm sa n ap fè a pou n fè l. Ok? Epi n mande tout moun Kafoufèy pou n kenbe kalm nou. Divèsyon nèg sa yo ap eseye kreye a, nou konprann li e n konprann li ase. Nou menm nou prè tou pou n kanpe pou n jere sa n gen pou n jere yo tou. Ok? Polisye Kafoufèy, polisye lòt kote, polisye nan lòt geto ki konprann sa Kafoufèy ap fè a, Nou menm tou, mete kran, jere blòk nou, evite kidnaping, evite kamyon ap detounen nan zòn nou tou, epi n ap wè kòman n ap gen yon lòt peyi. Ann fè sa ansanm. Ok? Pèp Kafoufèy, kenbe kalm nou, kenbe kalm nou, kenbe kalm nou. Anpil respè pou nou. Kestyon pou vou. Koman yon moun fè rete nan peyi sa a? Koman yon moun fè viv nan Jerizalèm? Nan Koray? Nan Kanaran? Nan Site Solèy? Nan Ti Bwa? Nan Gran Ravin? Nan Kafou Fèy? Nan Vilaj de Dye? Nan Kwa Dè Boukè? Nan Tòsèl? Piti Bwa? Gwo Jan? Bwa Lendi? Ebyen. Mande Bondye non. Paske si se pat Bondye dat konsa tout ayisyen fin peri e bandi yo fè djob la byen. Paske mwen menm gen entansyon ke oksidanto yo gon bagay yo bezwen krive nan peyi sila. O mwen pou ayiti ta redwi a on milyon moun. E pi lè sa yo kapab vin nan peyi a yo kale kò yo fè sa yo vle. Yo pran ti peyi sa yo kapab menm chanje l non menm. Wi. Paske Gade pou nou wè sa k ap pase nan lòt peyi yo. Hum-hum. Yo koupab. Yo koupab. Poukisa batay Ikrèn nan pa ka kanpe la? Mesye, yè m ap gade yon dokimantè, gen yon zòn m kwè nan Donbas la, zanmi nou Walter nan emisyon l pral fè l kapab eksplike nou kestyon sila. Zòn dezerte wi mezanmi. Hein! Zòn dezerte. Ebyen, se sa nèg yo bezwen fè Ayiti. E pandan se tan, anpil lajan ap envesti an Ikrèn, omwen pou ta kapab pèmèt ke Ikrenyen yo genyen batay la fas ak Larisi. Si yo te ba nou yon enyèm nan kòb sila a, nou t ap rive lwen, n t ap rezoud pwoblèm nan. Men elas! E, fas ak tout sa k ap pase nan peyi a la, m ta kapab di ke tout kondisyon yo reyini, swa pou yon moun touye tèt ou, swa pou degaje w pase anba fil la w al Sendomeng, swa w pran kanntè, pou rantre etazini swa ou ale nan bandi se 4 opsyon yo la ki rete pou peyi a paske ou menm ki ap viv la ki rete ou son moun blende tande kisa Patrick monsignac di li se pdg radio tele caraïbe. Si li pat gen lentènasyonal avèl ou panse li taka kenbe? Ebyen kel montre tout kòl ke blan an lentènasyonal montre tout kò yo paske m pa kwè nou ka nou gen prèske konbyen tan nap reziste la yon pakèt ane 1 a 2 zan ke nap reziste fas a yon kriz e ekonomikman tout moun down tout moun down pou fè pewòl nan fen mwa. Bon, m pral bay yon verite. Gen piblisite k ap woule sou radyo a la. M pa gen kontra avèk yo. Se pou m pa lèd. Se pou radyo a pa lèd ki fè m di kite yo woule. Gwo deklarasyon w fè la. E sa w tande a. Se pou m pa lèd. Men konben tan n ap rive kè. Apre w fin tande yon nèg tankou Patrick Monsignac ki di w li menm li sanse prèske dekouraje, yon moun ki gen sa n ta kapab rele anpil medya l ap jere nan peyi an e ki di w ke men nan ki eta li ye e li mande o e fò pou ta kapab genyen yon fòs entènasyonal ki vin nan peyi a paske tout moun about. Ariel, kisa n di tèt nou? E Lèzetazini, Kanada? Kisa n ap di lè n wè tout Ayisyen di yo pa kapab ankò? E vou menm? Vou vou anlize dan sèt peti lojik pou ke peyi sa li menm lè l fin wouine na va vini N ap bay chak grenn Ayisyen yon vye bonbon la avèk yon bidon dlo, tankou apre tranbleman de tè la. Lè sa nasyon sa la rete tèt bese paske nou konnen nou an afè ak yon pèple ki rezilyan. Malgre tout bagay, non grangou, nou di lavi fezan. Maladi, nou di lavi fezan. Ou ba n tout pwoblèm, nou di lavi fezan. Dola a, jounen jodi a la nenpòt 155 goud, nou di lavi fezan. Men ensekirite a nou pa kapab di lavi fezan paske se lavi nou. yap detwi. Letènèl gade nou, pèp ayisyen pran desten nou an men, bandi yo, li lè li tan poun ede pèp ayisyen an, paske pèp sa li pa kapab ankò, menm lè w gen madanm ou mesye, madanm ou fon bagay ki pa sa, wap bat li, gon nivo siplikasyon ou jwenn kè w ap fè w mal, mesye bandi yo mesaj sa se pou nou, li lè pou kè nou fè nou mal pou pèp sa ki ajenou. Paske si pèp sa ajenou sèke nou menm tou ki ak gwo zam nan men nou nou ajenou e revolisyon an li pa fèt san zam. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la pwochèn.